Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm ou sou chanèl ou renmen anpil lan RL prod sa fonksyòn 24 heure sur 24 e 7 jou sur 7 se parti pou les enfo prezante kòm manm gang 5 segond Pierre Michel Louis jeune a ete netralize par la polis mwa jen pti problèm avèk la sinyati wè sa poz problèm antouka men ekoute nan chak fanmi toujou gon move grenn. Eske nou konprann? Nan chak fanmi gon lougawou, gon vòlè, gon asasen, gon kadejakè. E menm lè fanmi an te nòbl. Pa egzanp, sou pran fanmi Clinton, se fanmi ki vreman nòbl nan peyi Etazini. Men lòt la vini an Ayiti, men sa li fè. Konprann e byen. Lapolis nasyonal stope nan chanbelan. Komin ki nan departeman de la Grand Anse nan lannwit jedi 5 janvye 2023 a, yon endividi ki rele Pierre Michel Louis-Jeune. Daprè yon sous digne de konfyans, mesye sa a ta manm gang ki batize 5 segond ki ap evolye nan Vilaj de Dye ki gen nan tèt li Izo. Band sila a pa sispann pran espas e enstale chèf de gang. nan divès zòn nan peyi an pou kapab etann pwisans yo. N ap raple nan mwa oktòb pase a nèg ame te itilize vwa maritim e yo anvayi anviwònman Pò Lafito ak Moulen Dayiti ki sitye li nan antre Pòtoprens, yon demonstrasyon de fòs kote te gen yon pechè ki li menm pèdi lavi l. Tèt chaje! Sitwayen sa li menm se konsa li pèdi lavi l. Alò! Le secteur musical ou le secteur artistique li frape tou paske gen bandi ki kidnape kibòdis disip la Jordany Petit Frère alyas Sexy Joe nan maten 6 janvye a nan zòn Martissant apre yo fin Aprè yon bal Disip te fin jwe ayè oswa nan Kavayon, vil Okay, djaz la te dwe antre Etazini jodi a pou yo te al jwe bal avèk Klass, Matisan. Tande byen wi! Kote yo pran sitwayen an? Nan Martisan. Matisan, Matisan! Twa moun. Lapè fèt sou Matisan, pa vre? Izo, Ti Lapli, Krisla. Pap gen batay ankò sou Matisan. Men, moun toujou frekante Matisan. Kounye a la, tande byen wi, èske se yon moun ki kidnape Sexy Joe pou ta kapab lage chay la sou Izo? Pou ta kapab lage chay la sou Ti Lapli? Oubyen pou lage chay la sou do Nèg Kris la yo? Sa se premye bagay n ap di. Kounye a la, èske se klan Izo ak pran l? Tande byen wi, èske se klan Ti Lapli ak pran l? Si se yo k prann, o mwen m panse ke lap libere yo si vit paske yo gen dwa prann yo pa konnen si se kibòdis disip la. Paske disip fon mizik m wè izo ap danse sou li, izo renmen mizik lan. Se misye kap jwe l. Alò si se nèg izo yo m espere ke misye ap lage trè trè trè rapid paske Nèg yo gen kontra pou yal onore du kote dè Etazini. Pandan m jis ap fè kòmantè la la se le moman sa yo gentan libere Sexy Joe liberasyon du musicien de Disip kèlke zè aprè son anlèvman a Martissant kibòdis fòmasyon Disip la Jordany Petit Frère alyas Sexy Joe libere yon ti tan aprè yo anlve li pa nèg Garme ki ap opere nan Matisan nan maten vandredi 6 janvye a. Enfòmasyon ki rive jwenn nou pandan nou menm n ap fè kòmantè sou kidnaping sila a. Men on inyò si genyen ranson ki bay men aparaman m panse ke p ap gen kòb ki bay paske se en atis konprene byen. M gen lòt gwo dosye la pou nou se ke nèg nan zòn Lakoup. Lap pwèl, lap kontinye wèl e lap mete bagay nan men yo. Kelkeswa moun ki gen pitit ou bezwen pa kitel mete pye nan sa n ta kapab rele masak sa nèg yo di yo pral fè. Ebyen koute, dènyeman la te gon pote boure e nèg loudi yo al pote boure sou moun lakoup. Ebyen gen moun ki blese Gen moun ki mouri. E pami yo yon solda, yon gwo solda nan kan Loudi an ki rele Wawaw. Ebyen, nèg yo koupe tèt misye ra kòlèt. Donk nou te wè foto sa ki te parèt trè viral sou rezo sosyo. Ebyen jounen jodi a la, moun Lakoup sanble di ke yo pap kite se Loudi ki atake yo ankò. Tèt chaje wi la. Yo fon pote boure sou zòn Loudi a nan Ka Michèl. Prè Kamicho paske le se 2 zòn yo limitròf e Loudi gen kontwòl tout zòn sa yo. Donk yo pote boure, yo fè m konnen ta gen moun ki mouri e Loudi li menm li ta jete l ankò. Bon mezanmi jan Loudi t ap pale nan vòys sa pou di ke li blende l pa pè moun l ap kanpe batay epi nèg yo pote boure Loudi kouri. Tèt chaje mesye. Ou wè pawòl bandi e pawòl pou nou pa janm kwè ladan yo. Dèfwa nèg la gen dwa pa l pase alaksyon, li pase alaksyon men frè m nan. Depi ou wèl nan sitiyasyon poul kouri lap kouri lap kouri paske tout nèg pè lanmò menm lè ou wè nèg ap batay pye atè mare vye mouchwa nan renl mare vye mouchwa nan ponyèt li li sal tankou sa ou pa konnen men frèm nan depi bra mare lap kouri ou pa konprann non e lè yo pran nèg sa tou vivan wa imajine ou kòman nèg sa ap tranble paske li konnen swa yo pral bal bal oubyen yap rachel pou yo fè. Bèl jwèt avèk li paske se ideyoloji sa bandi yo gen nan tèt yo. Eske nou konprann? Donk, enpe pli ta map tounen pou m kapab ba nou plis detay eske genyen sòlda ki tonbe tou paske deja gen enfòmasyon ki rive jwenn nou ki ta fè kwè ke genyen moun ki tonbe nan kad batay sila. De Bob Gayou mezanmi kote Bob Gayou son atis li ye m pa gen pyès dosye de Bob Gayou non bon m pa m pa moun kap voye sou moun. Bob Gayou son atis peyi a li ye, son nèg kap chante mizik. M pa gen anyen, m pa janm gen moun repwoche Bob Gayou de anyen. Èske w konprann? Son sèl moun ki te rele m Santo Domingo de koze Bob Gayou. M te di sa pa evidans, ban m plis detay toujou, m pa janm tande l ankò. Epi se fini. Bon moun pa kap al pale don moun m pa gen dosye de li. Pase yon moun, moun ki te rele m Santo Domingo a se detay m pa menm bezwen repete l la. Fò moun nan ta gen anpil evidans. Sa l te ban mwen yo li pa t konvenk mwen. Fò l ta gen plis detay pou m ta pale de Bob Karo. Poukisa m oblije ap pale don moun m pa gen dosye de li. Bawon sa mwen menm. Bob Karo menm si l di l nan baz 257 mwen m toujou di nou sa tout nèg nan, gen nèg Kanada la k nan baz 257. Baz 237 la pa vle di on baz bandi, men m konnen gon gwoup gang anndan baz 237 m jis denonse yo. Nivo nou poko nivo pou nou konprann mwen. Jou n ap konprann mwen an, se jou n ap dòmi Bondye ap fè nou konprann mwen. Ok. M pa nèg ki vini pou m plati mout, pou m blaze moun, pou m egride moun. Sa e si m te nan baz moun nan deja. Zonwon, e sa nou pap janm ka konprann. Ti jèn nan kayou e Bob Gayou. M pa konn anyen de li. Mwen menm Bob Gayou an m konnen l e lè m vin isi. Sa vle di 2 Kanada eta ki sa m ka konn yon nèg si e pa yon dosye k vin nan men m klè. Nèg la gen dwa jèn gason l ap fè mizik li men si m te gen Bob Gayou nan yon kidnaping m t ap konnen, si l te nan vòlè m t ap konnen. M konnen Bob Gayou desann Vilaj de Dye men desann Vilaj de Dye misye a. il n'a rien à foutre, il n'a rien à voir donk on moun ki fanatik Morvan lap di wi Morvan gen rezon paske sil pat gen dosye sou Bob Kayou li paka dil gen dosye li paka lage sou Bob Kayou men on moun ki pa fanatik Morvan an revanch li kapab di men ekoute Morvan eske la ou gen moun wap pwoteje nan etchenmay la paske sa ka rive yo flitew on enfòmasyon sou on moun Epi ou deside lage. Menm lè ou kapab mete l o kondisyonèl wi men moun nan deja non l ap site dan la repiblik paske kant kèlken ki sapèl Morvan, kant kèlken ki sapèl Teriel Telus li site non yon moun nan yon bagay ki wong aparaman deja genyen imaj moun sa ki ap kòmanse tèni. Si a lepòk ou te di ke ben fò n ta fè yon veye Bob Kayou wi paske Bob kay ou li komanse ap pran chemen la mpa konprann. Donk m panse ke gen anpil bagay ki ta kapab di, gen anpil deriv tou ki te kapab frennen. Donk eske jounen jodi a la Bob kayou gen rezon li te nan video avèk nèg 2 5 7 yo la bay presyon di bang bang bang nan tèt si w pa jwe mizik nèg sa yo patati patata. Men yon kote Bob kayou gen rezon paske ti jèn nan ap fè anpil efò li pa janm fè it. On se demande Poukwa? Bon, ann pase nan lòt dosye nou la. Nou pral kite w avèk kèlke imaj. Imaj kote Fednel Monchery il est de retour ki atake ak, kòman il s'appelle? Nèg rnddh la wi, Pierre Esperance. Nèg sa yo non djèl la, youn ap di lòt se bandi. Ok, men sof ke non Fednel Monchery site plizyè fwa nan kesyon masak. E tout moun konnen kiyès Fednel Monchery ye. Nou menm, nou bay tout moun pale. Men, piga on nèg ou konprann, kòmsi ou se pi gwo kriminèl sou latè epi w ap fè on jan pou moun konsidere w kòm ti jezi nan po krab. Pa gen bagay konsa. Konprann? Nou menm nou fè ekilib. Paske si ou atake Pierre Espérance, n ap bay Pierre pale. Men si Pierre voye toya sou ou, ou menm tou ou dwe pou pale. Se pou nou denonse Pierre Esperance li menm ki kite peyi an sou pretèsk ke li gen pèsekisyon politik, pandan se tan gen konbyen plent lajistis kont li ki gen rapò avèk krim, dcpj arete yon latriye moun ki nan ekip li, dcpj fè plizyè vizit nan zòn manm gang 4 pa 4, e nou te toujou di y arete Okay, y arete Tigwav, y arete Petyonvil, gen lòt ke yo pran ankò. Gen moun lakay Pierre Esperance ki denonse li, ki fè, nou gen tout voice yo, gen moun yo te rekrite pou al asasinen moun, nou menm touye lòt moun, y al dcpj yo pale, sa ke nou di, Direktè Leconte, asime responsabilite w nan dosye sa a, paske istwa de gang an Ayiti, se pa ti mesye a gita yo n ap akize toutan. Gon jenerasyon nèg, ka kostim, ka kòl, k ap bay nèg yo lajan, k ap bay nèg yo zam, e Pierre Esperance pa echape de moun sa yo. Donk, jounen jodi a la, nou toujou di ke Pierre Esperance son kidnapè, son asasen, son analfabèt, ki bèt ankò, se yon kowonpi, e nou gen dè egzanp de koripsyon, l al tante komisè gouvènman, li tante jij, l ofri lajan, eksetera. Tout dosye sa yo, nou menm nou di ke fò Pierre Esperance vini, li pa mete mawon tonton. Vini pou n fè tout pwosè w ke w te mande yo. E nan sans sa a, jodi a la a, nou fè konferans sa a pou n denonse Pierre Espérance e pou n di lentènasyonal k ap sipòte l, k ap ba l lajan pou l achte zam, pou l kidnape moun, pou l mete gang, Pierre Espérance twonpe nou. Nou pa bezwen ap voye delegasyon nan dcpj, voye delegasyon yo nan prizon pou y al wè Shelson, voye delegasyon yo nan pakè pou y al wè dosye. nan grèf tribinal sivil de Pòtoprens pou y al wè plent yo e m panse ke se lè sa a òganizasyon dwa de lòm ta kab fè yon bagay ki pi serye. Donk, lè w pran yon analfabèt, yon mèsenè, yon vwayou tankou Pè Esperans w ap ba l lajan, li gen gwo kòb nan men l, e nòmal pou l kontribye pou l detui imaj e sal sosyete a. Donk, Pè Esperans pa diferan de Armel Lafleur. Lafleur ap fè krèy nan legliz, avili jèn fi. avili sosyete a, men misye ap fè krim anndan sosyete a. Donk, chak ap aji nan kan pa yo e nou denonse jan de bagay sa yo k ap sal imaj peyi a. Donk, Pierre Espérance, pou n konkli de sa n ap di la, se yon kidnapè, se yon asasen, se yon mèsenè, se yon vwayou, se yon vòlè. Misye gen tous les défauts du ve à travers le monde. Donk, e nan sans sa, nou di ke nou pral pase 2, 3 voice tou kout pou ou. Apre sa, Mèt Kalèb pral fè lepwen pou ou. E answit, an dènye lye, nou pral dekore ti echantiyon de jèn sa yo, menm si nou wè ti madanm sa la, son jèn ke li ye tou. Ok? Son jèn ou kè jèn ki entegre mouvman pou l travay ansanm avèk jèn yo. Donk, nou pral pase vòs yo pou ou pral tande ki moun ki Pyè Esperans lan. Answit, Mèt Kalèb pral fè le, Mèt Jakòb pral fè lepwen pou ou sou dosye Shelson Sanon. Mèsi. Di a dcpj, menm jan tou mwen menm nou konparèt, gen 1 direktè syèj la, mèt rezo a ki se mesye Pierre Esperance, an dezyèm lye nou gen Lafaille Jean Duckens ki se chèf gang 4 pa 4, twazyèm pozisyon nou gen Gregory Liberus, moun sa yo toujou nan lari, Gen Senatè Nenel Cassy. Gen Senatè Don Kato. M peze sou li pou yon rezon. Gen Assad Volcy. Ti nèg lari a, sa k fè li rete pou lari a. Gen Schiller Ludor. Gen Guito Numa. Gen Izi. Gen Patrick Joseph. E chak moun sa yo te gen yon rezon ki te jistifye, selon sa ke m te di nan dcpj, rezon ki fè ke. pou kesyon de afè de masak Dèlma 32 a, sonje byen nan epòk la te gen yon kesyon de afè de referandòm. Poze m kesyon sou kesyon de apre non yo, misyon pa m, nòmalman ke misyon an, sa vle di te gen yon kesyon de operasyon vòlkan ke jiska mentnan ke nou estime ke kap eklate toujou nan peyi a, Men te anndan yon kolektif yo te rele kolektif 7 fevriye. Sa se deklarasyon ke mwen menm Emmanuel Bissainthe vandredi 11 oktòb novanm ki sot pase a ke m fè nan dcpj. Efektivman, operasyon vòlkan an ki jan l te ye, li te gen, fòk te gen moun, te gen kesyon de dezame polis ame tèt ou. Te gen inifòm ki te bay, se inifòm di ne pa atesta ke lè w rive nan kay moun dignitè sa yo, moun sa yo, yo te sible pou te bay dlo, paske mesye yo te gen sèvis de leta nan men yo, te gen moto sèvis de leta nan men yo, ke mwen menm Emmanuel Bissainthe, ke m te di operasyon volkan an, sètadi ke pou l te egziste, fòk se a la banyè de moun sa yo. Enben, se menm operasyon volkan sa a, ki vin bay a la dènye minit, pou te kapab rabat, kesyon de referandòm nan se jis planifye yon masak. Kòm mesye Pierre Esperance li menm depi gen masak, li menm depi a 6 zè di maten li avèk kaye l pou l ap pwodui rapò. Ebyen se de sa, se la ke masak Dèlma 32 li vini li pwograme. Li vini li fèt. A de jou, 1 an pase pa janm gen rapò. Ebyen mwen menm Emmanuel Bissainthe etanke moun ki te konn prezan. a tit de manm òganizasyon ki te trè enfliyan nan syèj sosyal rezo ki di kap detwi dwa moun nan ki se rnddh, ebyen nòmalman m bay dcpj an atandan de sa ke m te. Chèf sa k genyen. Chèf ou yon gwo aksyon m fè mwen menm. Mwen de mouton m avè w, m al dcpj maten an la, m al de vwale misye. E esperyans menm fò li pa gen kote pou l met mouda l menm. M kloz mouda l kounya la ok, m pa nan kondisyon sa ankò ok. E m pa nan kondisyon avè nèg ap vin mete m devan pou m fè pou fè pou l politik yo pou yo al touye moun pou yo ok. M sot denonse l la m di ni menm. E mi zanmim lan ki gen fèm gen kontak de a m sot denose yo tou 2 a ok menm pap demoutre misye bagay sa yo pase fò misye banm fòmasyon de pyès pyès vye toune ok fòl banm fòmasyon ay pyès vye gen kontak ak misye vye toune la ok maten m kwè yè yo pale yè pyès pyès pale a misye bay m te di w sa lèm te di w lè antrenè a pran katon li. li a kote a men tou gen jwè la terre ap jwe pou li ok mwen pa sipòte sa mwen oblije ale an konpayi dcpj e ma denonsel ok m fè sa se pa pou. Nou wè pou ki rezon Shelson Sanon nan prizon e misye se defansè dwa moun donk misye son monstre son kriminèl son asasen nou devwalel nou pap fè bak sou dosye a fò lajistis Tande Pierre Esperance, ou mwen ka chache blan, mwen ka al chache nèg, mwen ka chache arab, alman, chinwa, m pa konnen ki nasyon ankò ok, japonè, lajistis dwe tande w. Donk Mesye Leconte, dosye a se lajistis li ye, kòm m te di Pierre Esperance voye yon delegasyon entènasyonal dwa moun vin pale avè w pou retire rapò sou do l. Map di w, se osilyè lajistis ou ye, wap gen pou voye dosye a devan komisè gouvènman ki pou achemine l nan kabinè denstriksyon paske nou gentan gen sètifika plent nou deja donk sa w ap fè a, sa w vle fè a dosye a li pap ka fèt. Donk e nan sans sa nou di lajistis pral tande nòmalman dosye a e nou raple ankò le pli gran kidnapè se Pyè Esperans pou ane a. E moun kidnapè, kidnape du syèk se Shelson. Kidnape du syèk se Shelson. Poukisa yon jèn gason 23 zan ou anlve l a chofè w Marie Yolène, Madame Ducénat, avèk konplisite yon jij, nou mete l nan prizon, nou fè dosye pou li, nou fè apèl pou li, ou di si pou l lage fòk li dakò tout sa l siyen, ou fè l, ou pran l ou al kawonne otè avè l.